Sak pa byen ranje chita w. Nèg kap mande fanm plumen pou paspò. Nèg kap mande malere ak malerèz 50 a 60 mil goud komisè Muscadin ap rive sou ou. Medam, matmwazèl e mesye, ankò yon lòt fwa, komisè sila a sekwe depatman Nip. Li mete manda dèyè 4 ajan imigrasyon ki nan rakèt. E l pwomèt mesye yo l ap debake sou yo tankou mangous, l ap mare yo tankou krab. Ou pral tande deklarasyon Komisè ya. Yop elimine premye minis Ariel Henry pa mande m koman paske m pa konn anyen nan lanmò sonson se tande m tande l mouri men de tout fason yon group militan debake devan ministè lajistis yo mande minis Emly Prophète vide lè lye rapid ansanm avek tout rès gouverneman an paske moun sa yo son ekip bann kriminèl ou pral tande deklarasyon yo se tout bon Lezetazini Damerik Jete Pierre Esperance rnddh nan poubèl. Medam matmwazèl e mesye selon deklarasyon Shelson Sanon ebyen DIE te dil Pierre Esperance fè yo fè 2 tenten deja nan dosye dwòg nan peyi Dayiti oh sa kap pase nan anbasad amerikèn pa gen bouch pou pale e si jounen jodi a pèp ayisyen Nou ka gen yon peyi son bann anbasadè kap dirije se akoz de otorite nou yo paske yo pa gen nen nan figi yo son ekip bann esklav mantal ou pral tande oh oh li vann tout afèl kite peyi dayiti li rantre ozetazini damerik lal jwenn fanmil ebyen rivel rive pèp ayisyen li pa deside rete Se istwa yon dam nou kwaze sou rezo sosyal yo paske rive l rive nan kay la, yo vle fè l tounen sèvant o pou l fè manje, pou l okipe timoun, li pa nan bagay konsa, li deside retounen lakay. Eske ou t ap tounen? Antouka ou pral tande ansanm avè m jan ti pwovèb kreyòl la di, Mennen koulèv lekòl se youn, men fè l chita se de. nan peyi lèzetazini. Mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman, fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt. Chak fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, kont sa ki se te bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zoranj. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen Manman m toutouni, men l kouvri tout moun, li kouvri tout mond lan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Komisè Muscadin ankò yon lòt fwa sekwe depatman Nip. Komisè sila a simen manda dèyè yon bann responsab andedan imigrasyon Miragwàn nan. Ebyen medam matmwazèl e mesye, anpil sitwayen debake nan bwat komisè a, di l konsa, ebyen maswife yo ap monte anba ajan imigrasyon. Mesye dam sa yo ki konn rete anndan an, yo sèlman soti deyò a, yo pran 15, 20 moun rantre al fè paspò. Frè se sè byen eme komisè a mete manda deyo el promet ajan sa yo tankou mangous lap rive sou yo lap depoze la pat sou yo le yap fouke yo byen fouke e yo ap boure yo nan prizon pèp ayisyen an nou tande. Sof ke mwen gen de anplwaye andedan imigrasyon an, mwen met manda dèyè nèg yo paske gen de moun ki vin nan kare m nan ki di m yo pran 15, 20 mil dola ayisyen nan men yo. Donk tout nèg sa yo an kaval. E m di nèg sa yo m ap arete yo kèlkeswa kote m kwaze yo a. Menm si w wè m pa met manda dèyè yo men nan lari a m ap chache yo. M ap kwaze yo, m ap arete yo paske mwen di non. Nèg yo sa yo, yo fè twòp. La kesyon 10 pou yo, zewo pou yo plas. Mwen menm jodi a la mwen di non. M ap debake nan imigrasyon tankou mangous. M ap mare yo tankou krab. Medam, matmwazèlz e mesye aprè komisè Muscadin fin voye pinga sa a bay ajan yo, pi lwen! Li fè konnen, zafè tanzantan pou yon ajan nan biwo l ap travay epi pou l ap soti deyò a pou l ap pral rale moun rantre se fini. Bagay konsa pa pou w, se ret chita dè biwo w, tann moun debake vin jwenn ou, pa la pou w ap rale moun antre. Se lapolis ki pou fè travay sa a. Donk, li pase lapolis lòd fòmèl, nenpòt ajan ki fin antre nan biwo l, yo kwaze ansanm avè l sou lakou a ki pral pran moun, ebyen se tou fouke l Mennen l bay komisè a. Pou fasilite popilasyon an fè paspò, gen yon manda n ap oblije antre. Men fòk direktè a pran responsablite l pou ke anplwaye imigrasyon yo, yo pa kite biwo yo chak jou, detanzantan, sot deyò al pran 15, 20 moun pa yo. Se sa k ap kraze bagay la. E se sa ou pa vle? Se sa m pa vle. Tanzantan nèg yo sot deyò a, yo pran 10, 15 moun. Donk, jwèt se pou lapolis li ye. Polisye yo mande delegasyon de pouvwa, kèlkeswa anplwaye imigrasyon ki kite biwo l, ki sot deyò, ki antre a kat senk moun, arete anplwaye sa a, pote l ban mwen la a. San manda? Yo pa bezwen manda e mwen bay delegasyon de pouvwa pou sa. Hay gen flagrans nan vagabondaj ke y ap fè a. De se fè ke yon nèg pa bay vi di pou se ou se otorite, ou se ansyen otorite, chak jou debake nan imigrasyon, ou vin ap kòmann ou gen senk, dis, kenz, ven moun ou vin fè pase paske ou se otorite. M pa konn si se lajan otorite sa a pran nan men yo, sa fè m te gade yo. Men sof ke m bay polisye yo delegasyon de pouvwa. Polis yo gen pou devwa akonpanye komisè li kanpe devan imigrasyon an, fasilite premye vini, premye rantre. Lè se ou menm ki se anplwaye imigrasyon, ou debake, deyò a ou pran 5 moun pa ou rantre. Polisye a li menm ki gen ti zanmi l, ki gen ti mina li deyò a, l ap pran l tou rantre. Lè sa a ou pa ka di polisye a anyen. Ebyen se la dezòd la ye? Wi, e la dezòd la ye. Donk, anplwaye imigrasyon ap rantre moun pa yo. Yo menm ki plase pou bay egzanp lan, yo pa bay egzanp lan. Polisye yo ap rantre moun pa yo tou. Anpil sitwayen ap poze kesyon konbyen manda komisè a mete deyò puiske nou konnen popilasyon an anpil e pa genyen anpil ajan ki pou bay sèvis. Frè se sè byeneme, komisè a te reponn sou kesyon sa. E gen 4 manda ki deyò. Gen 4 manda ki deyò men ou pa bezwen pè, se pa manda a pou pè e Muscadin dwe pè. Ou pa ou pa ka bay non. Kòman ou eksplike sa komisè? Non, manda yo ka toujou deyò e pa egzekite. Men mwen menm m ap kwaze yo, m ap arete yo. Si yo nan dezòd kounya? Si yo pa retrakte. Si yo chwazi vin travay pou popilasyon, yo chwazi pa antre nan bras, pa nan fè dil, pa nan pran lajan, pa nan fè konpwomi, pa nan fè konpwomisyon, pa nan fè favoritis, menm si manda deyè, manda deyò, yo kapab toujou vin travay. M pa p arete yo. Aprè anpil sitwayen nan depatman an t ap soupsone direktè imigrasyon an nan kòripsyon osi, ebyen, Frères et sœurs bien-aimé, Komisè Muscadin reponn nan mikwo laprès pou l fè konnen non, ebyen direktè imigrasyon Miragwàn nan pa nan kòripsyon e si l te nan kòripsyon li t ap mare l deja. E m pa t ap pè mare l, lè m t ap mare l ansyen depite ki te mete l la pa t ap ka vin devan m, ansyen senatè ki te mete l la pa t ap kapab vin devan m. Direktè imigrasyon an s on nèg e m kapab di w ki diy de fwa li, menm si misye te antre nan sistèm nan pa dè kowonpi. Se de konwonpi ki te mete ki te mete misye nan sistèm nan. Men direktè imigrasyon an pa konwonpi. Li pa yon brasè, li pa yon raketè, se yon nèg m kapab fè kredi e konfyans. Sa m di l e devan l e dèyè l. Yon nèg madanm ni akouche, le menm jou ke madanm nèg la akouche wi, ou wè l chwazi vin travay mesye. Donk jodi a la m pa vle pèsonn detwi misye, m pa vle pèsonn nèk detwi komisè Guy. E si komisè Guy te nan rakèt, li te nan brasè, m pa t ap voye l nan imigrasyon. Biwo imigrasyon k ap gen pou louvri lendi si Dye ve nan vil Miragwàn, komisè Muscadin te tou pwofite voye mesaj bay ajan yo ki gen labitid al kache nan yon otèl nan vil la pou fè lis non. La kesyon m tande gen yon otèl nan vil la la, otèl Petit Cheswach e la m tande nèg yo chita y al fè lis yo a, m mande pou sa fini. Fòk, fòk pa gen kesyon lis la. Nan lis la yo mete ti mennaj yo, ti madanm yo, fanm, moun ki ap kouche, moun ki touche lajan nan men yo. E sa k genyen nan kesyon lis la. Nan sa k fè pèp la pa, pèp la pa jwenn. Komisè, èske w jwenn. Fòk, talè, fòk kesyon kat la fini tou. Pase kat la bay depi dan la sware. Nèg yo di yo fè 154, lè w gade nan kat la yo vin devan 5 nimewo 5, yo vin devan 8 nimewo 10. Sela enplik ke se bras se dil, se bras k ap fèt. Prensip la se premye vini, premye rantre, premye sèvi, premye sòti. E konsa pou l ye. Si l pa ka konsa, tout moun ap fè zewo. Imigrasyon fèmen nèt. Eske ap gen mwayen pou sa komisè, lè n konnen flo moun ki dèyè paspò? M dakò avèk ou, men konbè a fè w konprann. Si imigrasyon ka fè 150 moun, ke 150 moun sa a pase. Direktè imigrasyon an gen yon zanmi l, li ka toujou fè l pase. Delege depatmantal la ka gen yon grenn zanmi l ki ka fè l pase. Men se pa chak jou pou delege a gen yon moun. Se pa chak jou pou direktè imigrasyon an gen yon moun. Kandè se pou raketè yo? Raketè yo, m ap arete yo. Esye si m ap debake nan imigrasyon, m ap pran yo tankou mangous. Jan w wè mangous sa pran animal la, e konsa m ap pran yo menm. Chaje ajan ansanm avèk raketè ki pa sispann mande jenn fanm manman pitit fò yo ba yo ladousè, fò yo konekte aparèy nan aparèy pou yo gen aksè ansanm avèk paspò. E selon deklarasyon komisè Muscadin se chak jou l ap resevwa jan de temwanyaj sa yo, li pwofite voye mesaj bay eskanmòtè sa yo. Mande ti mesye raketè yo mesye kanpe lwen biwo imigrasyon an. Menm deyò ap pale pou ale. Komisè Guy gen pou devwa lè l wè nèg sa yo rele m. Lapolis gen pou devwa lè l wè nèg sa yo minote nèg yo pote ban mwen la. La kesyon ou nèg ou di m ou se anplwaye kèlkeswa enstitisyon nan depatman an w ap rantre ak 4, 5, 6 moun ba w la. Lapolis gen pou devwa bloke moun sa yo. Si lapolis pa vle bloke yo lapolis gen pou rele m pou di m CG entèl entèl Swa dizan tel otorite fek antre nan vie moun. Map antre andan an. Map met moun sa yo deyo. Map arete otorite. Antouka, jan ti pwovèb kreyòl la di l, lagè avètiy pa tiye kokobe. Si w konnen ou nan fwod, si w konnen w ap pran senkant a swasannkenz mil goud nan men kretyenvivan, si w konnen w ap mande fanm kouche pou yon paspò, Komisè Muscadin ap rive sou ou tankou mangous ranje chita w. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, yon gwoup sitwayen debake devan ministè lajistis, denonse premye minis Ariel Henry ki ta enplike nan divès masak nan peyi a e non sèlman sa tou, mande ansanm avèk minis jistis la vide lè lye. Pou plis detay, An nou tande ansanm. Mwen vini la pou ke mwen mande pou minis jistis la, minis kriminèl la pou l kite pouvwa a. Mwen vin la pou ke m mande Ariel pou Ariel li kite pouvwa a. Lòske nou di nou pa vini pou ke nou mande depa minis jistis la, se tout yon gouvèneman kriminèl ke l ye. Daprè ou menm, minis jistis la pat konnen Dorcé se youn nan moun ki tap finanse bandi andan peyi a? Minis jistis la li pat konnen Titèz se te yon kidnapè ke l ye? Donk ansanm de moun ki fè pati Ekip Ariel la se de kriminel, se yon seri de moun ki kontribiye pou yo kraze peyi a. Ariel se yon misyon ke l genyen pou ke l kraze peyi a. Donk ke nou menm jodi a nou kwè fòk gen yon chèn solidarite ki fèt pou ke nou retire pouvwa nan men ekip kriminel sa. Jodi 13 avril la nou devan ministè jistis pou ke nou mande. Popilasyon ayisyèn nan pou ke nou mande la polis lè n pale de la polis nou pale la polis yo menm ki pa nan kidnapin nou pale de la polis ki kwè fòk ayiti chanje nou kwè ke jodi a fòk popilasyon an mete yo ansanm fòk tout moun anndan peyi a mete yo ansanm pou ke nou retire pouvwa nan men ekip phtk kriminèl jodi a nou pa remake. Moun ap mouri patou anndan peyi a. Ekip SDP a sa pa di w anyen, ekip Fizyon an sa pa di w anyen paske yo fè fizyon avèk phtk. Donk se rezon sa a ke nou menm nou la pou ke nou di Ariel kite pouvwa a. Pou dezyèm sitwayen sa a, gouvènman sa k lage tout kalite vye non, ilegal, enkonstitisyonèl, ilejitim, li mande ansanm avèk kominote entènasyonal la silvouplè pote yo konkou pou delivre tèt peyi a anba grif Premye Minis Ariel Henry. Yon gouvèneman ki ilejitim, ki defakto, ki gen tout kalite non, nou mande kominote entènasyonal la, ki swadizan di ami Dayiti, pou yo ede nou. Debarase nou de ordure sa, de ekip sa kap maltrete peyi a, ki an favorize gang, ap terorize popilasyon an. Nou nan Pòtoprens, Pòtoprens segmente avèk gang. Nou mande kominote nasyonal la ede nou, nap mouri an Ayiti. Nou pa gen a ki kriye a ki rele desolidarize nou avèk gouvènman sa a. Pa kite yo patisipe nan fowòm entènasyonal, n ap mouri! Pou sitwayen sa a, pa twò lontan Premye Minis Ariel Henry dwe tonbe paske se lajenès ki pral pran tèt peyi a, yo pral repare Ayiti, chase tout ansyen yo ki repare. Ki chase? Ki ansyen? Twa kesyon sa yo, m pa sispann poze yo mwen menm. Kòm jèn, enben se nou ki pral pran rèn peyi a e se si n ap retire tout sa ke ansyen yo te konn ap fè ki pa t bon e answit pou nou vini avèk nouvote. Nou pa pral nan priye devan anbasad pou n al popye anbasadè yo, pou n al niche fant zòtèy yo menm jan yon seri de lidè pa bò isit ki chita la k t ap patoje nan sa k rele kòripsyon. Enben nou pral dechouke ekip sa a pou nou kapab elimine tout vye zak sa yo e answit pou nou vin avèk yon ekip tou nèf pou nou fè eleksyon mete 2 dirijan responsab nan tèt peyi a. Ou panse se yon bagay ki pral fasil? Fasil, fasil. Rezon, paske lè n ap konstate sa ki gen la, nou konn gen, nou konnen dabitid nou gen yon pouvwa a 3 tèt nan peyi a, pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè. Nou kapab di nòmalman, Tou le twa pouvwa sa yo, gen de ladan yo ki deja pa egziste. Gen yon ti bout tou piti nan pouvwa yo rele pouvwa egzekitif la ki rete. Kiyès li ye? Se sèlman premye minis lan ki egziste nan pouvwa egzekitif la. Sa fè ou wè premye minis lan ki se PM Ariel Henry wè k rete chita la, se paske se lidè politik yo, ansyen rat do kale yo, ki si yon vye pak avèk li, menm jan avèk kominote entènasyonal la, ki chita la k ap bwè san jèn yo. k ap bwè san tout kalite moun ki nan sosyete a, ki fè jèn yo mawon, enben nou menm, pak li siyen avèk kominote entènasyonal la pou ba yo san nou pou bwè a, enben jodi a nou menm nou leve kanpe pou nou kapab kraze pak sa e answit pou nou elimine ti bout nan pouvwa egzekitif la ki se laprimati. Nap elimine Ariel Henry pa okipe nou mèt wè lap dodomen a kòl nou tande lap pale de zafè eleksyon epi li lage vòlè ak kidnapè nan de kòn nou tout kote nou pase pa okipe w se radòt yap fè la nap kraze zafè bagay KEP sa ou tande ap pale a epi pou misye bay peyi a blanch pou la jenès pran peyi a poul mennenl kote nou vle a. Twòp moun mouri. Minis jistis la ki te deklare peyi dayiti chaje teritwa pèdi Ebyen li pa gen ase de konpetans pou ke li rete nan tèt ministè lajistis, ministè sa a ki vini an dezyèm nan peyi a pèp ayisyen. Sitwayen sila a mande ansanm avèk madam nan pou l kite pòs la. ki nan ki se dezyèm manm nan CSPN nan ki te deklare ke zòn twazyèm sikonskripsyon yo se zòn pèdi nan lespri pa li te di ke zòn kanaran zòn boudon laboukous zòn tomasen fòjak tout zòn sa yo pèdi sa vle di andan pòtoprens lan ebyen li anklave pa gen kote ka vire oswa nan zòn sa yo mete yo nan lòt zòn. Nou ka konprann pèp ayisyen, sè ke lensekirite, lavi chè, lamizè, lamanifestasyon confuse sitwayen an nan deklarasyon l. Ebyen pou sitwayen sa frè e sè byeneme, moun yo ta sipoze sanksyone yo, yo poko sanksyone yo, paske lapolis la l ap sekirize yo e se yo menm k ap dirije aktyèlman. kap fè kidnaping yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. Map di eske se moun kap viktim nan geto yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. Men lè nou fè plizyè analiz, nou wè se enjistis kap pwonnen anndan peyi an, moun pou yo ta sanksyone yo pa sanksyone yo. Se yo menm kap mache nan machin lapolis. Se yo menm. ki opouvwa menm, se yo ki gen gwo vès, se yo menm k ap deside pou bonè popilasyon ayisyèn nan. Jounen jodi an li klè, e nou menm nou dwe pran minisè de la jistis lan pou vin di fòk gen jistis anndan peyi an, sinon nou pral reyaji, reyaksyon nou an li pral di, e popilasyon ayisyèn nan l ap akonpanye nou paske nou viktim twòp de tout zak vyolans ke yo fè sou popilasyon ayisyèn nan. Yo fè masak sou nou, kidnaping, yo boule kay nou, yo mete nou deyò nan klas. ki pi pòv yo, klas defavorize yo. Jounen jodi an, n ap di minis enjistis lan, se pa jistis k ap pwone la, se enjistis k ap pwone. Li klè pou popilasyon ayisyèn nan kòmanse soude yo pou nou di konsa ke li lè li tan fòk gen yon eklatman sosyal ki pou pran avèk konsyans, avèk vrè konsyans. Nou kwè ke eklatman sosyal lan li kapab fèt. Men nou pa bezwen manman, nou pa bezwen papa, se priz de konsyans ki pou retire nou nan sitiyasyon dezastrez ke nou retwouve jounen jodi an la. Nèg yo dekapitalize la popilasyon ayisyèn an. Nèg yo, yo menm di konsa ke yo gen teritwa pèdi. Men ki wòl nou anndan peyi an kòm nou minis jistis lan k ap pale? Lè n tande minis jistis lan, se kòm si nou wè se yon kochon ki nan pòch li. Menm kochon lè l antre nan pòch li an, li twalèt. Men gen moun ki pou pwòpte l. Men jodi an, nou chwazi pwòpte kochon sa pou nou retire l nan tèt ministè lan. Paske pa pregle anyen ki serye nan tèt ministè lan. Se moun y ap tiye, se kidnaping. Se ensekirite, se chomaj, se lavi chè. Nèg yo menm fè popilasyon ayisyèn nan chwazi kite pwòp sòl yo pou yo ale ayè. Men nou di non, sòl papa nasyon sa, se batay pou nou an, nou pap kite l. Non, nou pap kite l. N ap mouri la, n ap mouri ala de salite. Paske nou se ayisyen. Wi, nou se yon pèp lib. Wi, papa nasyon batay pou nou jounen jodi la. Di wè lèzetazini, le kanada, la frans kenbe ayiti an otaj. Yo pete de je ayiti. Yo kase de powèt ayiti. Nou di non. Pou fini, nou te kwaze ansanm avèk dènye sitwayen sa a ki deklare, Sa peyi Dayiti ap viv jounen jodi a, Ebyen se la polis ki mete nou nan sa n ye a puiske yo kontinye ap sekirize yon ekip nèg ki nan gang, yon ekip nèg k ap finanse gang ki nan kòripsyon k ap destabilize, ki patisipe nan tout vye zak malonèt. La polis prese prese sipoze rejwenn popilasyon an e kite vòlè sa yo yon fason pou yo kapab koresponn ansanm ak. Minis la, ki se minis Emile Beauvert, jodi a, l ap jwe de pòs nan peyi a pou lemond. Jodi a, moun ki mete peyi a kote l ye a la, li rele lèzòm de lapolis, lèzòm dèsimo, idmo. Jodi a, tout chay peyi a, kidnapin yo, masak, Ensekirite, lavi chè, se sou kont polisye. Rezon koz ke m di sa, loske n ap pale ti mesye nan katye popilè yo gen zam, jodi a yo fèmen peyi a, men jodi a, mon frè, laprès pale, jodi a poukisa Nèg ki minis yo, nèg ki direktè jeneral yo, poukisa se yo menm polisye yo ap bay sekirite? Jodi a, yo pran Akra avèk yon bato zam, yo pran Akra avèk yon bato dwòg. Akra pa ka al nan prizon? Jodi a tout nèg. ki nan peyi a k ap vann zam ak katouch se yo menm lè w pase devan lakay yo ou wè lapolis la ap bay sekirite poukisa matisan pa gen sekirite poukisa bèlè pa gen sekirite poukisa solino pa gen sekirite men jodi a nou mande nan nouvèl klas politik sa batay sa n ap mennen an nou pa gen lidè klas politik la echwe jodi a. M ap tande yon entèvansyon Eddy Privé fè, li di se Ogé Milien, ansyen depite opozisyon ki bay Ariel Henry. E jodi a, nou klè, lougawou nan fanmi sa yo, nou ba yo katon wouj, nou pa vle yo ankò. Jodi a nou bezwen yon lòt kò polis pou nou kòmanse fòme e popilasyon an Pètèt ke nap mennen pitit nou lekòl, mete manchèt nou bò senti nou pou nou mennen pitit nou lekòl. Pase jodi a, tout pèp la, achte manchèt nou, mete lakay nou. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl, mèdam, matmwazèl, se mèsye, jan wap gade imaj sa la. Divès fanatik voyel pou mwen pou dim konsa, dam sila a, Li te gen kay li, li te gen tout afè l nan peyi Dayiti, l t ap travay. Epi fanmi l deside rantre l Ozetazini Damerik puiske pandan dènye moman yo la a, nou konnen bagay yo ekstrèmeman difisil dans ce petit pèyi. Hum! Epi frèzesè byeneme rive l rive lòtbò a, sa k pase? Fanmi l swadizan ap fè l pase mizè. Ba li move jan. Yo vle l rete nan kay ansanm avèk timoun pou fè l tounen sèvant. Li pa deside rete lòtbò a, l ap retounen nan peyi Dayiti. Bon vwayaj ma cheri. Men, madanm, ouvri zòrèy ou pase m rete kwè ke w ap tande. Se vre ke m konnen laplipa Ayisyen yo mechan. Men gen de bagay ou sipoze konnen, avan w chwazi vann kay ou vann tout afè w pou w leve pou w ale yon lòt peyi, menm si moun ki nan lòt peyi a t ap ofri w lò ak dyaman, fò w reflechi ou menm. Se vre ke m konnen gen anpil Ayisyen, pèp Ayisyen, lè ke ou kite peyi Dayiti ou vini aletranje, menm si yo te kapab rann. Bagay yo pi fasil pou ou. Men pou yo fè w pase mizè, menm jan yo menm yo te soufri a, yo pa chwazi fè l konsa ansanm avè w. Yo tiaske pou yo fè w pase menm mizè a tou. M konnen genyen ki konsa. Men genyen tou ki pa konsa. Mwen konnen ti pèp mwen an trè trè byen. Men mwen konnen tou yon seri de moun ki soti nan peyi Dayiti, ki rantre Ozetazini Damerik, menm jan yo leve depi sizè di maten yo fin bwon kafe a pen, jiska katrè dan laprèmidi yo ap pale Leta mal, yo panse lè yo rive kay blan an, ebyen se menm jan yo pral fè l. En en, se pa menm reyalite a. Dèfwa, gen moun ki gen fanmi yo ki nan dyaspora. Lè fanmi sa a debake nan peyi Dayiti, fason l vin ansanm avèk bèl rad, li vin avèk savon, kòman savon sa a rele ankò? M pa sonje non l. Ti savon vè. Li vin ansanm avèk pat kòlgat, li vin ansanm avèk ti kolan, li vin ansanm avèk ti mayo, ti tenis, ti bagay etsetera, li separe bay fanmi, li bay sa a on ven dola, li bay sa a on san dola, li bay sa yon 50 dola etc. Ebyen lè moun sa debake fason lap chay, fason lap spend money pèp ayisyen, ebyen w menm ki nan peyi dayiti w di mezanmi kilè ma prale nan peyi sa pou mal keyi lajan, il faut cueillir les fleurs. Gen de moun, pou l debake nan peyi Dayiti, se chak fwa li fin touche yon ti lajan taks, li genyen twa kat mil dola nan men l, ebyen l di m ap desann Ayiti, sa w tande a m pral fè koze. Lè l gen twa kat mil dola nan men l, pèp ayisyen, l ap chanje lajan sa a, l ap mete nan bous, m pa kache di w li gen ti fanm nan men l, li gen fanmi pou l okipe. De menm tou gon seri de moun jounen jodi a ki fè plizyè semèn yo ap redi, apre sa yo ranmase on 800 dola, yo fin peye tikè yo, epi 800 dola, yo debake an Repiblik Dominikèn, yo pran Airbnb epi yo jwenn fanm sa w tande a, yo pran règ plezi yo. Men desann yo desann anba se konnen w pa konnen reyalite ki dèyè lajan sa yo vin depanse an Repiblik Dominikèn, yo vin depanse nan peyi Dayiti. Gen de moun k ap travay di dola èdtan. Imajine w l ap travay nan yon ti restoran. L ap travay kòman bay sa rele fast food. Moun nan fè tout jounen an, li fè uit èdtan kanpe sou de pye militè l pou l ap kwit poul, fri poul pèp ayisyen. Lèl debake nan peyi dayiti anba latou wòz li pa menm gen tan poul pran swen pol poul al lopital. Donk lèl rive l bay lajan a goch li bay lajan a dwat tout moun gade non gon respè yo bali gon fason yo akeyil ou menm ki nan zòn nan di mezanmi kilè poum al etazini tou poum al keyi lajan lèm vini poum ap separe en en gon bagay ou pa konnen. Gen moun poul vini nan peyi dayiti se chak mwa lèl sot travay poul lage yon 100 dola yon kote lèl lage 100 dola yon kote sa vle di nan 12 mwa pèp ayisyen li gen 1200 dola nan 1200 dola sa pèp ayisyen ebyen la achte malèt la achte kèk ti bagay konsa tou gen de moun se depi nan kòmansman ane a li kòmanse sanble yon seri de bagay poul pote nan peyi dayiti pa panse bagay yo fasil. Donk lè kò soti an Ayiti epi w debake nan tè moun yo, premye semèn nan vre, gade non, akolad, bèl akèy, yo fè manje pou ou, etsetera. Men pa panse bagay la prale konsa. Ay moun yo okipe, yo pa gen tan pou pale leta mal, si yo pa peye bil ebyen se nan lari yo ap dòmi. Y ap fè de djòb pou yo peye tout bil nan peyi moun yo e dèfwa frè e sè byeneme son ti kraze monnen. Men fòk li aranjel poul viv. Donk si ke ou soti nan peyi dayiti ou vini ou poko gen papye ebyen fò aksepte ebyen si ou nan kay la pou ke ou kapab rann sèvis. M konnen nan genyen nan yo vre ki kriminèl ki mechan ki vle se la pou ret ansanm ak yo pou fè tchoul yo m konnen sa pae moun pa gen kòb pou peye lòt fè tchoul moun ki gen sèvant lakay yo se moun ka denon ki gen anpil gwo mwayen Eske w konprann pèp ayisyen? Eske w ka ap travay ve vennsenk dola, kenz dola, di dola lè pou gen sèvant? Hein c'est quoi l'histoire? Donk si kò w vini ou pa ka vle pou ap leve nan kabann a inèdan laprèmidi c'est quoi l'histoire? Moun nan pap janm aksepte yon bagay konsa, sa vle di ou nan kay la, li voye chèche w, li sot travay, sa vle di ou pa ka fè yon ti bagay kite pou li, sa pa vle di ou ret avè l, sa pa vle di ou sèvant li pou sa, okontrè ou chèche yon aktivite bay tèt ou, moun nan ap plis ankouraje pou ke ou al chèche yon travay. Lap ede w fè sa. Sa ka rive l pran tan men fò w pran pasyans. Si w rete nan kay la pou w montre timoun yo leson, si w kapab men sa pa vle di w se sèvant pou sa. Okontrè w patisipe nan aktivite kap fèt nan kay la. Paske ou poko legal pou w leve pou w al travay pa panse depi w rive a braw ou tou al travay non bagay konsa pa fèt. Tu es qui hein? Hein tu es qui? Sa vle di pou w fon ti manje ou gentan ap plenyen w reta moun? Èske w konprann pèp ayisyen? Donk, defwa moun yo ki konn ret chita nan peyi Dayiti, pale leta mal, yo p ap leve ni lou ni lejè, tout lasent jounen n ap redi di aletranje pou n voye ba yo, lè yo jwenn senkant dola, yo toujou ap babe, ap di kot sa entèl voye bay la, men senkant dola se san l ye! 50 dola se pa kakakok 50 dola moun nan pa fouti domi nan kabann moun nan pa ka domi 8 èd tan par jou kotel gentan e bil poul peye yo e fanmi poul ede tout bagay poul fè pou lap fè 2 djob e sa ki fèm pi mal pèp ayisyen se lè moun sa yo fin pase tout mizè sa kay blan epi pou yo konstwi yon ti bout chanm kay nan peyi dayiti epi pou yo pran nouvèl. Gang politisyen avèk nèg nan sektè prive debake sa w tande a, yo pran ti kay la. Se sa k fè m mal. Men ou menm tou ou pa ka sot kote w soti epi pou w vini nan peyi a olye w gade kòman sistèm nan mache pou wè kòman w te kapab rantre epi pou w foure kò w pou w avanse epi w rive w tonbe bay moun yo pwoblèm. Atò, chak jou yo t ap pran w pou yo mennen w nan restoran, pou y al nan mòl ansanm avè w, pou y ap chouchoute w fè manje. Non se pa menm reyalite a, moun nan pa gen tan fò l peye bil. Map raple mpèp ayisyen premye fwa m depile tè aletranje, peyi sila ki toujou gade nou gen òganizasyon kap debake nan peyi dayiti ki pral pote èd imanitè etc. Men ou gade yon pakèt moun kap dòmi nan lari, yon pakèt moun kap mande m di oh Men se kwa listwa? Se pou montre w ke, ebyen, gouvèneman nan peyi sila, sistèm peyi a pa nan rans, fòk ke ou travay pou manje, pa gen kesyon rete w ap pale leta mal, o wi peyi pa ofri w anyen, w ap tann yon politisyen pase pou l lage 5 ti sak diri, 3 kès lwil epi sa w tande a, pou n boule kawotchou, pou n kraze, pou n brize, pa gen bagay konsa, se venn moudon w pou redi pou w travay. Donk avan w kite peyi Dayiti, w ap travèse pou w ale nan yon lòt peyi, li enpòtan pou w fè ti rechèch pou w konnen kòman sistèm peyi a mache. Paske dèfwa w konn ap kite peyi w pou afè pa bon, epi lè w rive w jwenn yon bagay ki pi mal. Men, fason w te kite peyi w, fason w te gentan vann tout avwa w, kote w te antere lonbrik ou te gentan met dife nan plasman an, ou pa ka tounen men se degaje w, adapte w ansanm avè sistèm nan pou w avanse wi. Se sa anpil ayisyen pa konprann. Pa panse Lèzetazini Damerik se lèt ak myèl k ap koule ladan vre, se manti. Se manti. E si ke ou debake nan peyi sila a, ou pa gen tèt ou sou zepòl ou, w ap fou. Kote ke ou nan peyi Dayiti, ou leve ou pa fè manje. On vwazin pase, li lage on bagay nan men w, ou ka rele on zanmi, li ba on bagay. Men, peyi sila pa gen bagay konsa. E ou k pou moute jodye lakay ou oubyen lajan w ki pou rete w. Se ou k pou moute chodye lakay ou oubyen achte w achte manje, kiyès k ap fè l pote ba ou? Kiyès k ap fè l pote? Kot moun gen tan? Moun pa gen tan tout moun okipe kote yo pral gen tan pou yap chouchoute a goch a dwat yo pa gen tan pou bagay konsa fò moun nan okipe aktivite l li pa gen tan kote lakay ou ka leve men ou travèse wal kay sa ou jwenn yon ti bagay ou al kay tonton entèl li ba ou yon 50 goud men peyi sila pa genyen l se ou k pou travay pou fè l. Donk dèfwa lè w wè tonton entèl soti pa bò Risi epi l debake nan lòt peyi a, epi sa w tande a se gwo fèt, gade non se malèt, se bèl, bagay la pa fasil konsa. E sa k fè nan pwogram Biden nan pèp ayisyen gon seri de fanmi ki rayi lòt. O w pa ka fil pou mwen pou m rantre. Li pa gen lajan l pa kapab vre! Kote l kapab? Mezi ti lajan l fè a, li voye yon ti kal bay fanmi, li peye bil ansanm avè l, pa gen lajan pou l mete nan bank, kot a kisa li pral pwouve ke li pral ede w la? Kote l genyen? Li pa genyen l vrèman. Genyen tou ka prale kò yo paske fason yo konn ap ouvè kò yo, ebyen si ke yo pran w yo rantre nan peyi blan ansanm avè w, ebyen sa ki pral pase, kote w te panse yo rete nan bèl palè kristal chèz an nò a manti. Se nan yon ti eyefichennsi l rete. Han on ti chanm kay bay pa anpil wap peye gen kote 400, 500, 600, 700 dola. Ou pa gen gwo apatman ou pa rete nan gwo bilding vre se foto ou fè devan yo. Gen anpil moun ki kite peyi a kap tann on lòt pou fè foto map byen pase, kote ou pral byen pase sa? Ki kote? Dèfwa ou pa konn wè lò ayisyen kite peyi dayiti pou 1 epi pou 2 li rive kay blennge tap fè foto tout kote map byen pase this is America evre aprè 2 semèn ou pap wèl ankò pase se pa menm reyalite son peyi foulay pèp ayisyen. E dèfwa gen de moun k ap kite peyi Dayiti, yo poko menm reflechi kòman yo pral viv lòtbò a, kòman yo pral adapte yo avèk sistèm lòt peyi a, yo gentan ap reflechi lè yo ap tounen nan peyi Dayiti kòman yo pral chany sou lòt. E dèfwa se sa ki nan tèt ou, lè w rive pou w pran yon souflèt baw epi sa w tande w ap rele anmreyy mennen m tounen, bagay la pa konsa non. Yo poko menm rive non. Prepare yap prepare pou ale. Moun nan gentan ap reflechi lè lap tounen. Koman talon la pou ou. Koman lap trennen malèt. Koman l pral imilye moun. Koman l pral di how are you so but like evre ki kote ki bò. Antouka mezanmi. Lè n kite peyi dayiti. Nou pral kay blan. Fò n aranje nou. Moun nan resevwa w lakay li. Li pa ret avè w. Aprann rann moun nan sèvis mezanmi. Si l soti l al travay, fè yon ti manje pou li. Si l soti l al travay, netwaye kay la. Ou pa oblije ret avè l pou sa. Foubi veso yo. Chèche yon aktivite bay tèt ou. Rann ou itil nan kay la. E lè kò rann ou itil moun nan vin plis ankouraje toujou pou l tcheke yon bagay pou ou. Byenke dèfwa se ipokrit l ap fè ansanm avè w, men ou menm gade non, mete w entèlijan pou retire tèt ou nan sitiyasyon. Men lè w kwaze pye w 24 sou 24 ou devan yon televizyon, tank w ap pase chèn se tank w ap jwenn toujou. Nèboule ou tèlman jwenn pwogram ou fou. Timoun yo la menm voye je ou pap voye je sou yo ou pap benyen yo sa ka rive ou pa pale anglè men fason wap jwe avèk timoun yo vin kreye yon zanmitay wap pale lang nan wap pale l e lè w fin pale pèp ayisyen ou ka soti epi ou kòmanse fè kèk ti tchèk wap jwenn travay pou fè rann tèt nou itil pa panse mezanmi se lèt ak myèl dezè nan laprèmidi pou n kouche nan yon kabann nap dòmi epi nap itilize dlo nap manje manje moun nap boule kouran. Rann tèt nou itil. Donk frè e sè byeneme, ou raple ou m t ap di w konsa, Ayisyen parese anpil ou te di m se travay yo pa jwenn manti. Dèfwa parès fè Ayisyen bourike. Dèfwa moun nan konn ap di w lakay li, ap di w peyi pa ofri l anyen, mande m kisa peyi ta pral ofri l apre ak de nesans li. O wi peyi pa ofri l anyen li leve l al nan lòt peyi men. Oh peyi pa ofri anyen, peyi pa disp eyi pa dat. Men si chak jou w leve, nan yon bra domino w ap pale leta mal. Kòman w vle peyi a ofri w yon bagay? Epi pil fatra anba pye w, w ap di majistra sesi, majistra sela. Men si w leve, ou pran yon bale w ap netwaye ri a, w ap ranmase fatra. Plizyè moun k ap pase yo ap wè w. Gen moun k ap pase sou machin k ap wè w k ap di oh Wap fon travay la pitit gasonm. Ebyen lè yo wè wap fè ti sa, yo kapab fon kout fil pou ou lago yon kote. De mèm tou lè w rive kay moun yo aletranje, ou rann tèt ou itil, ou netwaye, ou bale, ou pase twal mouye, ou fè manje, sa w ka fè w fè l, ou ede timoun yo, gade nou, ou aranje, si moun nan te soti li te kite kabann li, San kouvri l pat gentan gade nou pwòpte chanm nan pou li, lè l vin ou di eskize m wi m te antre nan chanm wan kòm m konnen w pa gentan w al travay m fè ti pwòpte la dan sa ap fè moun nan di byen moun nan ap apresye w moun nan ap plis anvi kolabore ansanm avè w pou l jwenn yon ti travay pou paske li wè w bezwen bat lavi men si w rive tankou prensès dezè w nan kabann twazè w ap gade televizyon senkè min ou nan televizyon pi rèd w ap boule kou moun nan ap dekouraje avè w. Pèp ayisyen, mezanmi, avan nou vann tout afè nou pou n pati pou n al nan lòt peyi, panse, mande kòman sistèm peyi a ye. Paske sa k nan may ou a, sa k nan brin ou an, dèfwa se pa sa non, e pa reyalite a sa non. Donk, anvan ou pati ou gen tan pou reflechi, mezanmi, malèt mwen, talon m, vès mwen, kòman ou pral chay, kòman ou pral debake cheve o van, gade nou ou pral nan plaj epi menm rive ou poko rive nan peyi a ou pa konnen doulè k genyen Ou pa konn dosye bil ki gen epi wap reflechi lè wap tounen kòman sa ap ye mezanmi chanje mantalite a paske reyalite a se 2 bagay diferan pou pa pran move souflèt. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a m pa konn si w fè sa deja on ti ji poul pèp ayisyen ou bwè l? Bwè ji poul deja? Huh adje lè chinwa o eeyy frères et sœurs gade vidéo sa ansanm avèm yeah li mete poul la on va blender la poule oui menm si son kòk men depil bouyi li poul eh esyeu gadon koze menm sil kòk depil bouyi li poul depil blendel poul. Yon sòs poul kitel blende. Blendel ma chérie Humm lap prepare pèp ayisyen yon jus yon ti jus poul avèk fèy mant trè apetisan Humm humm humm yes jus poul la prè vide jus poul la silvouplè ah nap melel ansanm. Apay vin cho, sak pase la menm? Hum. A on te poul? Bon. On labouyi poul bon je ne sais pas, men de tout fason se ju kole poul. Ti mant lan pou ba li sant pèp ayisyen, oh my God. Non lè chinwa, chapo ba pou nou. Mèsi bokou. Frè se sè byen eme, byen vini nan ayiti la repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete. Sa pou konprann nan dosye chèlson nan, Anbasad amerikèn, DEA, Depatman Deta, tout ou konn tande koudeta, koudeta, koudeta ap fèt nan peyi Dayiti, i pa lòt ke dirijan nou yo. Pase se yo menm ki toujou ap chèche yon blan pou yo di w se blan men se afè yo yo ap regle. Pase si. Pierre Esperance ka arete yon jenn gason, li pran jenn gason an, li te gen kont li pou l regle ansanm avèk yon lòt, li pran jenn gason an pou ke l ka rezoud pwoblèm li gen ansanm avèk lòt la. Jenn gason sa pral rive nan dòmi nan anbasad, èske w konprann? Donk, lè w wè peyi a twouve l nan sitiyasyon ki difisil konsa, lè w wè peyi a, ou tande BINUH fòme, ou tande Kò Gwoup fòme, ou tande se twit k ap fèt pou nome chèf mete nan peyi a, ebyen li pa lòt ke dirijan nou yo ki mete peyi a nan eta l ye a, paske s on bann esklav mantal nou genyen k ap dirije. Lè w tande yon prezidan asasine oubyen yon koudeta fèt, Ebyen se menm yo menm nan pèp ayisyen kal konplote ansanm avèk anbasadè. Epi ou wè sa arive fèt. Donk si ke nou pa batay pou n elimine esklav mantal yo, tchoul volontè yo, ravèt do kale sa yo, nou fenk kare nan tenten. Koman w te ka konprann pou yon moun yo arete l wi pou l di tèl bagay sou lòt epi sa w tande a a se lòt la te gen pwoblèm a lòt epi pou w menm ou pot chay way nan prizon etsetera sa sa vle di e ki kote la l di l se nan anba sa nan lòt peyi lajistis pa itil yon mèd piske lajistis tou s ansanm avèk anbasad la l rete tou yo tout ap pote pawòl. Hein bay anbasadè donk kounya la se nòmal pou anbasadè sa yo fè nou fè makak paske nou son bann makak pèp ayisyen m pa konnen si w remake sa souvan lè pou yon lòt peyi atake yon peyi oubyen lè pou yon gwoup destitye yon gouvèneman, ebyen son moun ki andedan gouvènman an, son moun ki bò kote prezidan ki konn tout sa prezidan ap fè, tout desizyon l ap pran, epi a la minit epi l ap retransmèt dosye yo, l ap di men sa k ap pase, men sa k ap pase, epi lòt ekip la menm ap prepare kont gouvèneman an. Toujou gon trèt nan mitan. E depi ke w ap viv nan yon kominote, Moun yo se trèt yo ye pèp ayisyen kominote sa pa fouti avanse paske nou pa gen tèt ansanm souvan moun nou konn ap pote pawòl ba li monte desann nan se li k enmi an wi ou menm ou fèl konfyans lòt la fèl konfyans nou menm ki se menm san ki se pitit menm manman ak menm papa nou pa deside met tèt nou ansanm nou panse vwazinay la pral plis met tèt ansanm avèk nou kont yon frè nou non monchè vwazinaj la ap rete nan mitan epi lap fè nou fè makak pandan nap fè makak la li menm lap pran sal gen poul pran andedan lakay nou se sa nou pa konprann donk frè se sè byen eme dèfwa lè w tande nèg la kanpe lap di w diktati diktati diktati a donk son mit li boure nan tèt ou paske jounen jodi a sa nap viv la map poze ayisyen kesyon se kisa l ye. Genyen kap di w yo te gen pwoblèm ansanm avè Divalye manti se paske yo pat jwenn kote pou yo te mache al fè tripotay se kote yo pat jwenn pou yo te pase pou yo tal nan anbasadè pou yo al di ayayay yo tankou se se apapapap se paske yo pat jwenn sa. Yo pa ka fè tripotay pase gen de nèg se nan tripotay pou yo viv menm jan gen de nèg se gang pou yo kreye pou yo viv. Ebyen yon moun li menm ki deside travay pou wè kòman l te kapab relve eskanp figi peyi a, ebyen leve eskanp figi peyi a pa bon pou li paske se nan destabilize, se nan gangsterize a li fè lajan, ebyen l ap fè tout sa l kapab, l ap pase pa anba, l ap bay tout tripotay, l ap monte dosye, epi sa w tande a, l ap fè blan fè makak. Frèse sè byeneme, m ap klè ansanm avè w, jou nou deside mache dwat ou panse blan ap ka pase w lòd non, se paske li konnen sa ap pot dosye ba li, sa ap pot pawòl sou sa ba li, nou youn ap pot pawòl sou lòt ba li, ebyen kounya la li vin gen ase data nan men l pou l fè nou mache, paske son bann enbesil nou ye, son pakèt bann esklav volontè, son pakèt bann ti chen bout ke, son pakèt bann pwostitiye nou ye nan pwòp peyi nou. Janm toujou renmen dil pa bor isit Haiti dictature la pelle des anti Haiti democratie la republique des koken sel volè kap rete ou dwe panse se blag frem ak sem kap koutem byenvini nan Haiti peyi special hay manman kale kow ouvè kow ti cheri nan yo egri la kè yo sote lè yo ap soti andedan legliz la ansanm avek neg la se ase fi fè kou a wi. Dat ou la legliz la wap di mezanmi kiyès ki baw nimewo m kote w jwenn nimewo m epi mèni sè frè se sè byeneme humm sè sefi marye li marye nan boul figi yo li pa single lady nan nan boul figi yo nan ou mèt chay chay ou fè kòw pitit ou fè kòw pase gen anpil moun la ki paka fè sa ou fè kòw bebe ou fè kòw humm ap di pen gen fwomaj wi tout pen gen fwomaj. Olye pou l pa ta sèvi l prefere fè soup. Menm si l fè 3 zèdtan tranpe nan dlo. Bravo sè m! Ou te kenbe dignite w, kenbe vijinite w marye nan non Jezi. Egri k ap megri. Ayayay gen Bondye. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye. Pa bliye kontinye ebyen sipòte komisè Muscadin nan travay ke lap fè a mwen renmenw anpil e non pam se Fouco mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske seli menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante non pam se Fouco mua bizou bizou one love orevwa.